Bonjou bonswa la fami Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Mwen trè kontan pou m avèk nou la epi Nou pral pale! Eske tout bagay anfòm? Nap pwofite salye tout moun nan Plato Santral. Alò yèswa, m rankontre 2 bon zanmi wi, kèlke pa se Amy Arbalè e Yakliff epi Pushy. Donk mesye big up pou nou epi tout moun Mibalè, tout moun Plato Santral. Bon bagay, nap vanse! Alò nou konnen, depi nou la, nou pote anpil enfòmasyon pou. Danble fò m di nou ke genyen. Yon foto ki ap siakile. Foto e akote foto sa a euh ya rest in peace. Men mwen pran par mesure de prekosyon mwen pap poste foto a paske sitwayen sa yo mete akote l rest in peace lan li kapab yon moun ki vivan epi poutan ou menm wal poste foto a bon m panse ke se yon krim kanmenm. Donk. Nou pran prekosyon nou pap poste foto a. Men se yon foto m ta kapab di ki an serkilasyon e ki vin parèt kòm yon espès de divèsyon. Paske e nan foto sa yo di alòs se misye yo konfonn avèk Manilo. Men si w menm ki gen foto sa a w ap gade l epi w al gad foto moun ki mouri an deja w ap di tèt ou Humm foto sa yo pa idantik. Alò fòk mwen di nou ke dosye Manilo a li genyen anpil bagay ladann. Dosye a pa piti ditou. Men pou nou kapab tout afè konplè m ap remonte nan kad operasyon an avèk nou epi nou menm nou pral vini avèk kèlke analiz. Jan nou konnen li deja selon enfòmasyon lapolis. Sa se sa lapolis bay kòm enfòmasyon. Nimewo 2 gang krache dife a, anpil moun konnen sou non Manilo, yo gen yon lòt non yo rele l alyas Gwo Wòch, otè de plizyè zak banditism tankou asasina, vyòl, vòl a men ame, ensandi. Ebyen li menm, li mouri daprè jan yo di nan echanj de tir avèk lapolis. Sa nou kapab li nan yon nòt ki sòti ba bò kote lapolis nasyonal Dayiti. Toujou daprè nòt sila, gen 8 lòt moun 8 lòt moun tande byen wi, pami yo yon polisye ki yo menm fè pati gang sila ki baze nan Sen Maten. Ebyen moun sa yo mouri nan kad operasyon sa yo mennen byen bonè samdi 28 out 2021 an nan yon kay nan ru Albert Jod ki sitye antre Karade epwi Blen kote mesye dam sa yo tap patisipe, jan w konnen li deja, nan yon fèt ki rele Black Party. Lapolis Nasyonal li anonse li konfiske, pandan operasyon sila a, 5 zam afe. Pami zam sa yo, 4 pistolè epi yon revòlvè, 5 veyikil. Yon karantèn moun entèpele pou bezwen ankèt sa a, daprè pnh. Manilo yo t ap chache, ebyen pou enplikasyon. nan zak asasina kont polisye nan dat 6 jen 2021 an nan sou komisarya pòtay sen jozèf ebyen kote 3 polisye te lachman asasine toujou daprè nòt sila. Kout filè sila daprè pnh enskri nan kad entansifikasyon lòd operasyon yo mete an plas pa bò kote kòmandan an chèf pnh la Léon Charles ki li menm ap trake manm gang ame yo kèlkeswa kote yo retranche. Brèf, sa se nòt lapolis. M gen yon ti kritik rapid la pou m fè wi, konsènan lapolis. Pour les personnes arrêtées, alò pou moun sa yo yo arete yo, fò m di nou byen ke li pa t twò evidan Pou ke nou pibliye moun sa yo, sètadi montre vizaj yo, pas avan nou ta, m ta kapab di, jwenn ke moun sa yo ta genyen lyen ansanm avèk bandi sa yo ki stope. Tande byen sa m ap di nou an wi. Sa te kapab rive yon moun t ap pase nan zòn nan, nou arete l, pou lè bezwen de lankèt. Sa kapab rive pandan nan operasyon an. yon lòt moun tonbe anba men nou. Men, mwen m panse ke l pa twòp evidan pou ke nou vann vizaj moun sa yo. Pa gen pwoblèm, nou kapab di pa gen pwoblèm pou lè jan, lè feta kòm sa, moun ki te nan fèt, fanm sa a m wè k avèk bèl gòl zam ni nan men l, bon, oke, pa gen pwoblèm. Men, konsèy de ti malèrèz m ap gade, sa te kapab rive yo nan fèt la tou wi. Men, gen lòt ki t ap pase nan zòn nan. Nou kenbe yo pou bezwen ankèt la, mwen m panse ke l pa t twòp evidan pou ke nou afiche vizaj moun sa yo. Brèf, bon, kòm se lapolis, m ta kapab di lapolis ap fè travay li, m panse ke se yon travay ki dwe fèt ansanm avèk anpil presizyon. Dans la soirée du samedi, pa bliye m di nou ke operasyon an fèt nan. Samdi granm maten, sètadi bò zòn de twa zè di maten yo konsa. Nan aprèmidi samdi an, lapolis bloke anpil pwogram ki t ap fèt nan blòk Dèlma a pou kapab al mennen yon lòt operasyon. Tande byen wi! Depi se pogram ki tap fèt nan wo Dèlma a nan blòk 75 anndan, ebyen tout pogram bloke. E daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble genyen yon lòt operasyon ki mennen nan aprè midi, sètadi dan la sware di samdi. Lè n di la sware di samdi, a pati de 5, 6 zè donk deja dan la sware. Map vini avèk enfòmasyon sa yo anpe plita pou nou, paske m pral chache konfime. Lòt endividi stope e genyen lòt tou yo arete. Kèlè la pozisyon de G9, sètadi lòt manm G9 yo patikilyèman Jimmy Cherizier alyas Barbecue? Poko gen pozisyon ofisyèl pou lenstan. Men ekoute, nan èr kap vini la yo, nan minit kap vini la yo, Obyen nan jou kap vini la yo Jimmy Cherizier alyas Barbecue ap gen poul pran la pawòl sou kesyon sila. Kisal pral di? Nou pa konnen. Men lap gen poul bay yon konferans. Gon ti koze map di nou. Lè enfòmasyon sa fèk tonbe. dizan ke yo ta sanse stope Manilo, potko genyen konfirmasyon. Men enfòmasyon sa a, li te genyen yon lòt ti enfòmasyon ki te akonpanye li. Lòt ti enfòmasyon an se ke yo touye Manilo e Babekyou manke mouri. Sa e te tro vag de dire sa. Men, si w ap poze tèt ou kesyon, petèt ke ou ta kapab jwenn yon ti eksplikasyon. Poukwa on a dit que Barbecue te manke mouri? Nan kad fèt sa, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, lè jan ki yo menm deplase pou al nan Black Party an, Barbecue te resevwa envitasyon sila. Genyen de bagay. ki fè Babekyou pa ale. Babekyou c'est un stratège, yon ansyen polisye udmo, yon inite ki byen fòme. Dezyèm bagay, Babekyou ap konsantre l sou kesyon èd pou voye bay viktim nan gran sid o non de G9. Se sa k fè w wè yo di w ke Babekyou te kapab mouri. Alò pou moun ki ap bay enfòmasyon ki di Babekyou manke mouri, moun nan te kapab di ke Babekyou Te ka mouri. Eske nou konprann? Bon bref. Et pour cette femme. Fi sa ki avèk zam sa nan men l lan. Zam sa son. Gen moun ki di se Trevor. Men si w ap chache byen non an se Tevor. Son Tevor modifye. Ou te wè zam sa nan men Barbecue. Men Manilo genyen youn konsa. Li renmen batay avèk li. Se pou m di nou ke. Alò gon lòt enfòmasyon wi, gen 2 vèsyon dizan ke se madanm Manilo, lòt la di ke se yon kouzin li. Brèf, nou pap rete fè diskisyon sou sa. Men, sèl sa m konnen, fi a te konnen ke li annafè avèk yon bad boy. O pwen ke li tap kenbe zam, li fè foto a zam, li fè bèl postè. Gen nèg ki kòmanse ap fè de kòmantè. ki di ke e yo menm yo fè 25 ap travay etazini yo pa ka gon bèl fanm konsa yon bèl fanm konsa al tonbe nan men yon bad boy fòm di nou byen mesye gen fanm se chèf lap chache sil chache yon polisye Li pa jwenn yon polisye kole avèk li, li pa jwenn yon chèf, m ta kapab di ki legal, l ap chache yon chèf ki ilegal. Èske nou konprann? Bon, ban m di nou yon bagay, kòmsi Izo pa gen fi ki renmen l aletranje? Babekyou pa gen fanm ki renmen l aletranje? Lòt nèg yo pa gen fanm ki renmen yo aletranje? Se pou m di nou ke gen fanm ou wè l, li gendwa bòs, li gen pil bagay li, l ap byen pase men fò l gen yon bad boy bò kote l. M ta kapab rele sa respè, men èske se yon respè legal oubyen se yon respè ilegal? Kè m fè m mal pou sète fam e akonpanye de tout moun ki yo menm nan men lapolis. Poukisa? Paske m te di ke o depa pou bezwen ankèt la, genyen de moun lè yo fin kestyone yo, yo kapab lage yo. Men kòman w konprann ke Si nan moun sa yo gen yo pral kestyone epi aprè yap relache yo ebyen se pat twò bon pou te deja afiche yo eske nou konprann men mesye banm di nou bagay alò se pou lè dam kwa e tout peyi gen yon leta menm lè w wè peyi a an debandad leta li toujou rete yon senbòl m pa gen ankenn pwoblèm ak yon fi ki gon badboy. Pa gen pwoblèm. Men, gen bagay ou kapab fè an tout diskresyon. Poukwa se faire prendre en photo avec un tevò? Sa vle di ou gentan mele tèt ou wi. Bon, imajine w fi a sot aletranje mezanmi l vin isi, ki sa k ap tann li? Yon menòt. Ki sa k ap tann li apre? Dcpj. E ofinal, laprizon. Se di wi. Petèt ke fi sa li menm li te kapab yon Yon bòs, yon gwo moun pou fanmi l, pou zanmi l. Men jounen jodi a la, antre nan peyi Dayiti, ki sa k ap tann li? Se sa m sot di nou la yo. Sa sanble tèt koupe ak yon seri m konn ap gade ki rele Le jour de l'enfer, on a passé beaucoup d'années à se relaxer et puis juste yon minute pou yon simple erreur ki glise, Ou peye sa o pri fò. M pa ka di se tris, men ekoute dan lavi gen anpil bagay k ap pase ki dwe sèvi de leson. E leson sa a, sète fam la ke je vwa e ke anpil nèg kapab adore, men li ka pase yon bon ti tan nan prizon. Bon bref en tout cas le chapitre de Manilo n'est pas encore referme paske gen anpil moun yo arete. Mwen m sèlman swete ke moun sa yo yo arete yo, s'il le faut, si gen ladan yo ki inosan, aprè yo fin poze yo kesyon, ebyen yo yo wè ke yo inosan, ya lage yo. Men, kote peyi sa an debandad la la? Pwoblèm asasina Jovenel Moise, jij ap ankete sou dosye, anpil dosye nan larepiblik, gouvènman gen dimal pou avanse, anpil kesyon politik, m anvi poze tèt mwen kesyon pou m di èske moun sa yo si yo mete yo yon kote yo p ap bliye yo. En tout cas, merci la famille. Ça fait un pile plaisir pour pour nous toujours avec vous sous chanel Silla Et de savoir en retour que vous manifestez beaucoup d'intérêt à notre égard. Et ça nous fait du bien en retour. Parce que quand on fait quelque chose, on attend un retour. Et on dit souvent que le retour doit être positif.